Konsèy Sekirite a lanse yon randevou avèk manm li yo, n ap gade la a. Se peyi Japon ki prezide Konsèy Sekirite a pou jounen jodi a. N ap raple w ke sa te pase maten an, nou pa an dirèk depi Nasyonzini, se pa kounye a sa ap fèt. Se a dizè di maten, anptipe plito ke sa t ap pase andedan Nasyonzini, andedan Konsèy Sekirite Nasyonzini a. Se sa k ap, se n ap gade la a. E sa k fè n ap fè layv sa a pou nou ba ou dènye aktyalite sa k ap pase la yo. Alò, la a nou gade, n ap reprann ankò yon fwa, peyi Japon ap prezide konsèy lan. Ti peyi Japon ap prezide konsèy lan jodi a, yo te envite e plizyè lòt peyi patisipe nan reyinyon sa a, notamman peyi Beliz, peyi Kanada, reprezantan peyi Repiblik Dominikèn, sètènman Ayiti te la epi n ap gade la se madam Helen La Lime ki te pran lapawòl. Donk yon lòt fwa ankò moun ki fèk branche yo la, bonswa tout moun Nou branche kèlke minit anvan randevou kòmanse pou nou ba ou dènye aktyalite sa ki pase maten an andedan katye jeneral Nasyonzini. N ap gade madam Hélène Lalime ki li menm te pran lapawòl. Li te pale, li te bay yon rapò sou sitiyasyon peyi Dayiti an. Se sa ke n ap prezante w la nan moman la. N ap raple w ke se maten an sa te pase nan katye jeneral Nasyonzini an nan Nouyòk. E sa k fè n ap fè live sa depi stidyo nou nan Nouyòk. Kote ke Nasyon Zini, Konsèy Sekirite an di mwens, an nou di apre reyinyon an ki sa k soti apre reyinyon an, bon, manm konsèy yo kontinye andedan Nasyon Zini y ap debat sou kesyon Ayiti, men an atandan Madam Lalin te prezante yon rapò bay konsèy la. Enben nan rapò sa a Madam Lalin ki sa l di? Li pale de kriz peyi Dayiti an, evidaman, yon kriz k ap kontinye, yon kriz k ap kontinye pi rèd nan peyi a, Daprè Madanm Lalin kriz sa a jodi a se li pran yon nivo ke yo pa janm wè depi plizyè ane. Li bay yon chif m twouve ki enteresan. Madanm Lalin di ke gen plis pase 1359 ka kidnaping ki fèt nan peyi a pou nan rapò Nasyonzinyen bay pou Ayiti pou ane 2022 ane pase. Donk 2 chif ki double daprè li. Li fè konnen ke chif sa yo bay, bon se kòmsi daprè kalkil li fè, sa bay apeprè 4 kidnaping ki tap fèt nan peyi a pa jou ane pase an 2022. Se sa Madanm Laline ap rapòte. Li bay plizyè lòt chif, kote yon lòt chif ke li rale li bay, se 2183 krim, krim ki fèt an Ayiti pou 2022 a. Madanm Laline bay rapò sa. Epi sa k te enpòtan, m panse tou ke nan rapò ke l bay jodi a devan Konsèy Sekirite a, Madam Lalin pale de, si w vle, gè teritwa sa ki egziste ant de kowalisyon gang, de gwo gang ki an Ayiti, notamman gang je 9 la avèk gang je pèp la ki yo menm nan echanj kout zam kreye anpil pwoblèm nan zòn katye Site Solèy yo. Anpil moun arive viktim. Li pale tou de moun ki viktim de gang yo, gang yo k ap fè vyolans, k ap fè zak de kadejak sou popilasyon an. E Madam la li nan rapò li nan praplo devan konsèy sekirite a, li te pale tou de ka yon ti moun 10 an ke gang yo te vyole. Donk se tout sa ki te nan rapò Madam la li se sa nap rapòte ba ou la, moun ki fèk branche nap fè w konnen ke se yon yon edisyon spesyal an live an dirèk ke nap fè depi studio nou nan lakou New York anvan ke nou antre avèk studio nou nan Washington DC Jacquelin Belizaire ki pral prezante nou Randevou Enfo. Dans quelques minutes, sa pral fèt talè konsa, donk nap ba ou les grands, si vous voulez, grands points que nou retenu pou ou. Surtout prezantasyon rapò sa ke Madan Malandine te bay. E sa ke fò nou di ki enpòtan tou, nan rapò a li pale tou de zefò ke Nasyon Zini ap fè pou kapab mete sou pye, ou di mwens pèmèt ke diferan aktè ki nan peyi yo re, bon, chita sou menm tab la, arive antann yo, Madan Malandine pale de sa tou. Alò, apan de ensekirite a plizyè chif ke li bay, li pale tou de yon lòt chif m twouve ki enpòtan pou nou note, plis pase 5 mil, 5 milyon moun, se pa mil non, 5 milyon moun, enben y ap fè fas avèk famin, sa yo rele grangou an Ayiti. E malerezman, akoz de gang yo ki anpeche ke, enben, e pwovizyon, bon, manje sikile nan peyi a, sa se youn nan kòz yo, li pale de sa. Epi, nan pwen ke nou retni pou ou toujou. Gen 2 desizyon ke Nasyonzini fè, Nasyonzini pran di mwens, sou ka peyi Dayiti a ki enpòtan. E desizyon sanksyon yo li di ki enpòtan. Eben rezolisyon 2653 Madanm Lalime raple ke rezolisyon sa enpòtan anpil paske sanksyon sa ke yo poze sou plizyè moun, alò moun ki sipòte, kap finanse Aktivite kriminèl vyolans gang yo, daprè Madan Laline sa ede sitiyasyon peyi a. Se sa k pèmèt ke jounen jodi a, nan dat 21 desanm li raple, eben plizyè aktè kriz lan, aktè viv nasyonal lan, yo te chita sou menm tab pou yo vini avèk yon konsansis. Yon konsansis ke Nasyonzini aplodi. Li di se pou premye fwa tou li reyalize ke sektè prive a, sektè dèzafè, rantre nan konsansis lan, rantre nan chita alò chita sou menm tab pou yo wè kijan yo kapab rive avèk konsansis, sa ki pral pèmèt ke yo fè yon tranzisyon enklizif, yo arive kreye Konsèy Elektoral la pou reyalize eleksyon ki pou debouche sou, evidaman, eleksyon yon prezidan an fevriye 2024. Madanm Lanin ap pale. Donk sa se Madanm Lanin, n ap raple ankò yon fwa, ki enpe pli to pandan jounen an, n ap raple se te petèt ozanviwon de 10 zè, 10 zè 15, reyinyon sa a te blayi nan katye jeneral Nasyonzini an, Konsèy Sekirite. Madanm Lalin se li menm ki te, anfen moun prensipal ki t ap fè prezantasyon li. E apa de sa tou gen lòt peyi ki te pale. Alò kòm se kèlke minit ke nou genyen avan ke nou kòmanse ansanm avèk ou pou randevou Randevou enfo ki pral kòmanse talè konsa. Nou pral petèt ba w kèlke ekstrè. Bon, nou dakò ba w doutwa ekstrè. Ann pa egzanp gade ki sa lòt peyi yo di. E anvan n ale la, nou kontinye pou nou di w ke Madam Laline nan rapò li, li pale tou de entèvan, fòs dentèvansyon. Wi, sa se yon gwo koze anpil nan nou ta pa tann aske, eben, finalman yo pale de kesyon sa a. Fòs dentèvansyon militè an, nou di, fòs dentèvansyon ame ki ta sipoze fèt ann Ayiti, ke dayè Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Antonio Guterres, te mande, alò li te reponn di mwens a demand Premye Minis Ariel Henry te fè, li te sijere sa, ke sa te arive fèt. Jodi a, ankò yon fwa, nan Konsèy Sekirite a, Madan Lalime pale de sa. Li di ke se youn nan bagay ki ta kapab ede peyi Dayiti retounen a lòd konstitisyonèl e a yon eta de dwa, selon Madan Lalime. Alò, nan kesyon sanksyon yo. An n pale de kesyon sanksyon yo. Enben, anvan sanksyon yo, m wè yon moun ki pale de lapolis nasyonal la. Ok, nou dakò. Madan Ladlin pale tou de lapolis nasyonal. An n fè yon rive sou polis nasyonal la. Ki sa l te di? Li di ke l aplodi ke gouvènman an, enben, monte bidjè polis nasyonal la. Li ogmante bidjè a 50 pousan. Yon polis nasyonal k ap jwenn yon èd finansye, li bay chif lan wi, yon èd finansye de plis pase 1 pwen 5 milyon dola e ann ale pou n wè chif lan egzakteman fò n bay chif lan byen donk lapolis nasyonal kap ki sipoze jwenn èd sa a an nou di tou apa de èd sa a lapolis nasyonal ki ta sipoze jwenn eben sipò fòs dentèvansyon sa a pou kwape bandi yo nan peyi dayiti nou pral chèche chif lan vwala se plito se pa 1 pwen 5 je m'excuse n ap eskize chif sa a ke n te ba e pa sa ann ale nan chif lan korèkt an Konsèy Sekirite Nasyon Zini. N ap kontinye pou di tou ke sou kesyon fòs entèvansyon an, Madan Lalin di ke se sa ke l ta swete nan rapò a li di ke kòm Premye Minis Ariel Henry te mande sa, Sekretè Jeneral Antonio Guterres te li menm tou aksepte demand lan, li di ke li konseye ke BINUH wè ke sa ta sipoze fèt e li ajoute tou sa enpòtan, li ajoute ke li di ke nan peyi a majorite moun anndan peyi a Yo dakò pou fòs sa a ta entèveni pou pèmèt yo retounen vake a okipasyon yo. Se youn nan bagay ki ta pèmèt ke popilasyon an jwenn yon souf anba gang bandi yo. Vwala, donk se an gwo sa ke n ap retni pou ou. Nou pral prezante ou kèlke ekstrè. Youn nan ekstrè ke n ap prezante ou, evidaman fò n prezante ou ekstrè reprezantan peyi Dayiti, anbasadè peyi Dayiti a nan Nasyonzini ki li menm te la tou, Mesye Antonio Rodrigue. Men, yon peyi ki li menm tou gentan pran devan, li te pike devan nan zafè sanksyon, enpoze dè sanksyon sou peyi Dayiti, se peyi Kanada. Reprezantan peyi Kanada a te la tou, nou pral petèt prezante w yon ekstrè de sa l te di. Donk, pou nou ba w yon ide. Plizyè lòt peyi pran lapawòl, Lachin pale tou, Lachin di li menm afè e voye twoup fòs entènasyonal ann Ayiti, fòk yo yon ti jan reflechi byen. Paske Lachin yon lòt fwa ankò raple ke entèvansyon nan peyi a, ann Ayiti an nou di, pli presizeman, Sa pa janm bay bon rezilta. Donk fò yo ta kapab gade avèk pati konsène yo an Ayiti, èske vrèman fò sa ap vrèman ede rezoud pwoblèm lan. Sa se Lachin. Menm jan avèk peyi Larisi, yo menm tou yo pa ale nan menm sans lan an nou di. Ann ale, nou pral fè w gade, piske nou pa gen anpil tan, nou pa vin la pou anpil tan. Se konsa ke nou ap salye anpil moun ki kòmanse monte la. Mèsi a moun sa yo ki monte, ki ki ap gade retransmisyon sa, yon kout retransmisyon avan ke nou antre nan randevou enfo ki pral kòmanse a 4 è presiz. Donk Rod Ruma n ap salye w. Rod Ruma, evidaman nou gen dwa opinyon pa nou, mèsi pou opinyon nou, mèsi pou patisipasyon nou kanmenm. E nou jwenn. Ok El hombre ki gen yon kòmantè ke l fè tou e se libète de la paròl nou ka fè kòmantè nou vle m salye nou kanmèm salye tout moun sa yo ki branche anba retransmisyon sa ki yon retransmisyon ki ap vini de tanzantan vè lè sa pou pèmèt ou enfòme w e pou pèmèt nou menm nan voa Kreyòl enfòme w de sa k ap pase nan moman an, sur le vif même s'il le faut. Donk m ap raple ankò yn fwa ke sa n ap prezante w la se yon si w vle dè bribes d'informations, dènye enfòmasyon. Alò ou pral jwenn tout detay sa yo nan Randevou Enfo. Pa bliye branche sou tout platfòm voa Kreyòl yo talè konsa. Depi studio nou nan Washington DC, Jacquelin Belizaire nan dedan sal dè nouvèl nou avèk lòt kolaboratè nou, nou pral prezante w. Randevou enfo wap jwenn plis detay men nan moman an la nap presize pou ou ke se maten an vè 10 zè di maten nan konsèy sekirite nasyon zini Ayiti te nan ajenda a e se madan Lalin ki tap pale sou ka peyi Dayiti an nou tap ba ou kèlke detay kesyon sa a. Wi se vre an efè Rod Ruma e la jistis mande jistis alò la Risi padon la Risi toujou mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse la Risi toujou mande sa Alò, nou pap antre nan detay, nou pa gen tan pou n antre nan tout detay detay detay yo, si n kapab di l konsa, men n ap ba w gwoso modo ki sa k te di. Ann ale, premye ekstrè ke m gen pou ou, se reprezantan peyi Kanada li menm ki te pale. Efektivman, Kanada, n ap raple pou ki sa m chwazi ekstrè avèk anbasadè Kanada a, paske Kanada se youn nan peyi ki te chofe, pran devan de kesyon sanksyon sou oligark yo, avèk de moun ki yo menm ap sipòte oubyen finanse gang yo, Madam Lalin pale de sa tou, ann presize. Li di ke se youn nan, oudiwens se youn nan desizyon ke Nasyonzini, Konsèy Sekirite a te pran, yo te vote l a linanimite, li di ki te trè pozitif. E Kanada te anbwate le pa. Ann al tande peyi Kanada, yon ekstrè rapidman, nou pap rete twò lontan, ann gade. Continuer à exercer une pression sur les gangs et l'élite qui les soutient. Ce Conseil a agi rapidement pour établir des sanctions qui, selon ce que nous pouvons comprendre, et je suis heureux d'entendre les paroles de Mme Lalime aujourd'hui, portent fruit. À ce jour, le Canada a imposé des sanctions autonomes contre 15 membres de l'élite haïtienne en réponse à des actes de corruption importants et à d'autres comportements flagrants notamment le soutien financier et opérationnel illicite apporté aux gangs armés. Le Canada va continuer de discuter avec, avec le Conseil et avec d'autres pays comment nous pouvons faire plus. Et nous attendons les rapports venant des experts qui peuvent nous dire exactement ce que nous pouvons faire encore. Troisièmement, pour briser le cycle des crises, nous devons accompagner Haïti pour relancer son économie et entreprendre un développement socio-économique qui est vraiment durable. C'est ça qui manque à présent. Nous pensons que Haïti mérite notre solidarité et notre soutien prévisible. Les jeunes Haïtiens doivent avoir l'espoir qu'il y a un avenir pour eux dans leur pays d'origine. Et naturellement, comme a dit beaucoup de monde, nous allons continuer de travailler travailler sur la crise humanitaire qui existe à présent et surtout pour faire face à la situation de la, la pandémie de la choléra. Quatrièmement, le Canada encourage les intervenants haïtiens à développer un consensus même plus large parce qu'il y a toujours des groupes qui ne sont pas là. Et je veux, je veux dire que il y a des jours où on n'est pas. Ok, n'a pas au qu'on sur. ça qui s'est passé matin euh, aux environs de 10h du matin à le quartier des Nations Unies, ki nan lakou New York nan Manhattan pi presizeman, kote ke Konsèy Sekirite Nasyonzini an te gen Ayiti nan ajenda li e nou te gen Madam Helen La Lynne ki te pran lapawòl. Madam Helen La Lynne, n ap raple w, se chèf biwo entegre Nasyonzini nan peyi Dayiti ki te pale e ki nou sot gade la a talè a la a se te ekstrè anbasadè Kanada a ki di ke jisteman yo pran sanksyon kont 15 pèsonalite, 15 moun nan peyi a ke yo sanksyone. Akoz ke moun sa yo jisteman yo ap sipòte, y ap finanse gang, yo nan kesyon, yo nan move zafè. Donk Kanada li menm te pran devan, n ap raple w, li te deja di ke li rantre nan lojik sanksyon sa a. E vwala nou sot tande ekstrè peyi Kanada. Anvan lè a rive, n ap raple w se yon avangou de sa ki pral, de detay, plis detay ke w pral jwenn nan Randevou Enfo. E studio nou nan lakou Nouyòk, nou pral kanpe talè konsa pou n bay, pou n remèt antèn nan bay studio nou nan Washington DC avèk Jacquelin Bélizaire epi ekip voa Kreyòl lan, Sal Lè Nouvèl nou ki pral prezante w Randevou Enfo. Anvan nou fè sa, kèlke minit ankò ann ale, nou pral gade yon ekstrè byen vit de reprezantan peyi Dayiti, Anbasadè Rodrigue ki te li menm tou l te la, donk li te pran lapawòl an nou di ke Anbasadè Ayiti an li menm li li dakò, li remèsye e li site e yon deklarasyon ke Antonio Guterres e. Sekretè Jeneral Nasyonzini an te fè kote ke l te jisteman di ke l te bon, li ta bon, li ta swete ke yon fòs entèvansyon entèveni an Ayiti pou ede peyi a soti anba grif gang yo rapidman, entèvansyon Anbasadè peyi Dayiti nan Nasyonzini. Msye le Prezidan, pèmete mwa tou dabò de présenter mes condoléances attristées à l'ambassadeur de la République gabonaise suite au décès soudain du ministre des Affaires étrangères de ce pays frère. Monsieur le Président, je voudrais saluer la présidence japonaise du Conseil et remercier les membres du Conseil de sécurité pour l'intérêt qu'ils continuent de manifester face à la crise multidimensionnelle qui frappe Haïti. Je salue la participation à cette réunion du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et des représentants permanents euh, du Canada et du, Belize au nom de la, de la communauté des États de la Caraïbe. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, pour son exposé éclairant sur les, développements récents en Haïti et pour la présentation du rapport S-Bar 2023-41 du secrétaire général qui nous fournit un diagnostic complet sur la situation sociale, politique, économique et sécuritaire en Haïti, assorti de nombreuses observations opportunes. Monsieur le Président, nous sommes à mi-parcours du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, renouvelé le 15 juillet 2022 pour une année. Cette réunion constitue donc pour nous une évaluation qui permettra de voir les progrès accomplis, les lacunes à combler. Evidaman nou pap rete twòp nap raple w ke se te entèvansyon anbasadè Rodrigue Antonio Rodrigue ki li menm se anbasadè peyi Dayiti andedan Nasyon Zini li te la tou nan reyinyon sa a nap raple ke peyi ki te envite patisipe nan reyinyon sa kote ke Ayiti te sou tab la nan ajenda se te peyi Dayiti ki tap diskite wi nan konsèy sekirite a dizè bonè nan maten an la a nan jounen an nou di mwens an nou di. Nan katye jeneral Nasyon Zini, se peyi Beliz, Kanada, Repiblik Dominikèn te la tou, nou pap gentan fè w tande sa Repiblik Dominikèn te di, epi sètènman Madam Helen La Lime ki li menm se chèf biwo entegre Nasyon Zini nan peyi Dayiti ki te pran lapawòl. Donk nou pral kanpe la paske nap raple w ke nou pral nan Washington nan stidyo nou pral konekte ansanm avèk Washington DC, stidyo nou andedan. Washington, kote ke nou pral swiv randevou enfo a avèk kolaboratè nou. Alò, ann repran pou ou rapidman anvan n ale, epi salye de twa moun ki ki kontinye ap monte, ki vin branche sou retransmisyon an dirèk sa a pou nou jisteman enfòme w de sa k ap pase, e de tanzantan w ap wè ke n ap monte vè lè sa a pou n ba ou dènye enfòmasyon ki tonbe pandan jounen an, ou di mwens si son evènman oubyen yon aktivite k ap pase nan lakou Nouyòk ki vo lapèn pou nou enfòme w sou li. N ap raple w ankò yon fwa, voa Kreyòl dekrete lapèmanans nan nan kesyon enfòmasyon. Donk kòm nou menm nou nan Nouyòk, donk studio nou nan Nouyòk ap pote enfòmasyon sa ba ou. N ap raple ke vè 10 zè di maten, se te jodi a ke Nasyon Zini te pran e te reyini an Konsèy Sekirite pou yo te pale de Ayiti e Madanm Lalin te prezante yon rapò ke n sot ba ou la a e n ap kase randevou avèk ou talè konsa pou nou ba w lè detay, plis detay w ap jwenn nan Randevou Enfo sou e ben rapò sa ke Madanm Helen Lalim bay sou ka peyi Dayiti. Alò nan sanksyon nou sot gade la, peyi Kanada ki pale de sanksyon an, piske m wè gen de twa moun k ap pale de sanksyon an, de sanksyon yo an nou di, wi se vre, e anbasadè peyi Kanada nou sot gade l la, e li te pale de Kanada ki pran sanksyon kont 15 moun, donk nan 15 moun sa yo nou pa konnen, nou pa gen non, gen moun k ap bay non anba live la m konprann nou men voa Kreyòl pa bay non yo, se anbasadè kanadyen an ki di se 15 moun, donk s on lis kanmenm ki enteresan, piske Kanada te deja. pran devan nan bay sanksyon. Donk anbasadè kanadyen an fè rapò pa li epi li ankò yon fwa raple ke li enpòtan pou ke Nasyonzini reponn a demann sa a ke Premye Minis Ariel Henry te mande pou ke gen yon fòs dentèvansyon ki vini an Ayiti pou ede soti anba gang yo. Nou pa gen anpil tan, an rezime byen vit, kòm nou pa kite l pale twòp, men kanmenm se anbasadè Rodrigue, anbasadè Nasyonzini pou peyi Dayiti ki li menm tou te pran lapawòl. Nan deklarasyon l, li fè yon rapèl ke gen dè avanse, gen yon amelyorasyon sitiyasyon, daprè sa l fè konnen, anbasadè a di gouvènman an arive kanmenm mete yon, an nou di, yon konsèy de tranzisyon, yon konsansis yo arive jwenn, kote ke sektè prive a patisipe ladan l, sektè politik yo, e Madam Lalin tou te pale de sa, li di se premye fwa ke sektè prive a antre nan yon dinamik konsa, l antre nan yon lojik konsa, donk se yon bon bagay. Anbasadè a kontinye pou l di ke li mande. pou Nasyon Zini reponn demann Premye Minis Ariel Henry an voye yon fòs ann Ayiti pou retire peyi an anba gang yo. Nou prèske rive bout, nou pral rive bout. N ap pran tan rapidman pou n salye Rod Rima ki te trè branche, ki t ap reyaji, ki t ap fè de kòmantè tou e ki t ap bay de sijestyon. Dalton Muscadin nou salye w, Rico Paul nou salye w tou, anpil moun ki branche de tanzantan. Wi, nou gen dwa fè kòmantè. Kòmantè nou sètènman byenveni, avèk respè youn lòt. Alain Pierre Vincent Azémar Rodlin Toussaint Mèsi tout moun Li lè li tan pou nou kanpe retransmisyon sa an dirèk pou nou pase antèn nan bay Studio nou depi Washington DC Yon lòt fwa ankò n ap raple w ke se de tanzantan ke n ap vini an dirèk an live sou diferan platfòm voa Kreyòl yo, ke se paj Facebook yo, ke se paj YouTube yo, diferan platfòm yo, donk branche voa Kreyòl, voa Kreyòl ki dekrete lapèmanans nan kesyon enfòmasyon, sitou lòske enfòmasyon tonbe a la minit prè.